Bonjou bonswa la fami nou kont antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou konnen RL prod alò chèn sa li trè sansib nan sa ki gen a wè ak koz sosyal se sak fè w wè Nou toujou prè kòmsi bagay ki gen a wè ak klas ki pi defavorize se yo menm ki plis enterese nou e kòmsi nou toujou deplore sa k ap pase nan yon seri de kote kòm pa egzanp lagè a Site Solèy, kondisyon mizerab de la popilasyon ayisyèn, moun ki nan salte, dan la kras, dan la mèrd. Se kategori de pèsòn nou zenterès paske nou vle pote sa n ka pote an pou ke. Kapab genyen amelyorasyon kondisyon, menm si se pa tout Ayisyen men kèlke Ayisyen. Se sa nou menm nou deside pou n fè. Jounen jodi a la nou vini avèk yon nouvo videyo pou ou. Anpil moun te konnen istwa Tania. Tania, cette fille que vous regardez sur la vidéo, Elle a deux enfants. Cette femme là ki a dwat li se manman l. De timoun sa yo pa al lekòl. Youn gen dizan, lòt la genyen nevan. La a nou nan yon seksyon kominal, je kwak se a Sen Mak. Ebyen, Tania t ap viv nan simityè Sen Mak la. Tania t ap fè jamè dodo, sa vle di moun k ap vann sèks. A san goud, on nèg vini, ou fonksyone. Li fè ti lajan manje epi li jwenn ti lajan pou kapab soutni fanmi li. Lapolis ak lameri twouve sa se derespektan. Yo mennen yon operasyon, yo arete Tania avèk de twa lòt moun ki te responsab nan simityè a. Lè yo mete Tania nan gadavi, moun ki wè emisyon sa, moun yo kòmanse plenyen. E menm moun nan vil la kòmanse plenyen paske sitwayèn nan pa gen anyen l ap fè. Si l al pran ti pyès nan simityè kote mò rete pou al fè aktivite, m p ap di kè kontan non, men pou kab jwenn degouden pou manje, anpil moun di yo pa t dwe arete l pou sa. Apre kèlke jou li fèmen anndan an, yo vin relache Tania. Men gen yon komisè ki li menm te di l ap bay Tania 5 mil goud. Lameri te di l ap bay Tania yon ti kichòy. Anpil lòt moun ki yo menm te swiv emisyon sa sou chanèl la te di yap pote yon ti kichòy yap voye yon ti kichòy pou Tania ebyen yo vin relache Tania men Tania toujou nan menm kondisyon an Tania pa tounen nan simetyè lan paske bon pa gen posibilite pou tounen nan simetyè lan ankò men Tania al lakay li lè wap gade pou wè kay Tania rete kote manman n rete sa vle di ke bagay yo vrèman grav men ekoute gon premye bon samariten Depi lè Tania nan prizon an, ki li menm deside pote asistans li bay Tania. Se li ki achte manje pote bay Tania, se li k fè yon seri de bagay. Li poste yon courte video ke l te fè sou Facebook, kote ke li mande moun bon samariten, moun ki vle bay èd pou kapab voye kichòy pou Tania. Sitwayen sa a li kontakte m. Mwen te fè yon dezyèm emisyon avèk videyo sa ke l te poste ansanm avèk Tania. Epi nou rete an kontak. E fò m di ke misye se yon bon samariten paske li vle ale jiskobou paske se sa m toujou di nou, la jenerozite se pa le fèt de done men se le fèt de voulwa done swa menm pou la koz dè zotre. Li sòti lakay li, li ale kay Tania byen lwen, l al pale avèk fanmi an. Men, nan emisyon mwen te fè a, gen anpil moun ki te pwomèt li paske li te bay nimewo telefòn li. E, m kwè gen yon kantite 3 mil dola plis 50 dola ameriken. Donk 15 mil goud ayisyen e 50 dola ameriken. Men, yo te vle bay Tania yon komès, yon aktivite pou l fè. Aparaman, ee, Tania ta dwe jwenn plis bagay. Si Tania jwenn yon lòt 3 mil dola, plis yon 100 dola ameriken ankò, m panse ke Tania kapab refè vi l e menm rive nan yon moman voye timoun sa yo lekòl, konstwi yon lòt ti kay. Donk bon samariten yo, m ap mande nou voye yon ti bagay pou Tania e m panse ke Bondye ap remèt nou sa. Mwen pral kite nou gade sitwayen sa ankò yon fwa ki te fè deplasman an pou al pale avèk manman Tania. Epi Tania, men yo pa pale anpil, Tania sèlman di ke li swete pou ke moun yo kapab pote kole. Manman an di timoun sa yo pa janm al lekòl, youn nev an, lòt la dizan, ben, si yo te kab jwenn èd pou pèmèt timoun sa yo ale lekòl, li t ap bon paske se pa evidan pou ta kite timoun sa yo grandi san yo pa ale lekòl. Men, on va nous excuser dabò pou limaj ki è un peu granuleuse e nan kalite telefòn nan. Li pa yon telefòn high definition epi kalite sonò w la gen yon ti mizik an background ki kapab deranje yo men se pa grav paske se yon son de Gazzman e pou timoun yo je vous laisse regarder. Moun entènèt yo, fanatik RL Prod yo, m salye nou. Kòman nou ye? Nou konn non an deja, se Ferdinand Robinson. M avèk fanmi Tania Joseph. M lakay yo la, te m fè nou wè ansyèn mezon manman ap ranje la l pou gwo bagay. Sa se chanm Tania ki te fè depi avan l t al Senmak. E m avèk, m avèk yo la. Gen moun ki te di Tania pa gen timoun. M avèk, e m avèk ti mesye yo la. E premye a se. Rolden, dezyèm nan se Don Dory, dizan, nevan, yonn poko touche ban lekòl. E sitou moun ki te di y ap ede Tania yo, gen de moun ki bay Tania èd, gen youn ki bay 15 mil goud, gen youn ki pa Ayiti ki voye 50 dola pou Tania. Se sèlman sa m gen nan men m. M vini la prezizeman nan mèri a pou m te jwenn avèk majistra paske. Tania li menm li pa li pa gen poul li pa gen poul al senmak ankò paske sil bò isit la lap avèk timoun yo el pap nan peyi kay tou sa ta di yon moun ki te vle ede Tania ann pran sa oserye ann pran sa oserye kounya la map lèse Tania salye nou epi apre de sa. Se sak fè nou ofri Tania biznis. Sen Mak la pap bon pou li, li tap nan peye kay, bon, ki tap bezwen fòk li te gen lòt moun avèl, li patap ka viv pou kont li ankò, men lap vin viv bò isit. Se sak fè mwen menm mal nan mèri a la pou majistra banm yon espas nan mache a poun fè poun fè yon gerit pou Tania gen de moun ki ede Tania efektivman yon 15 mil goud e yon madam ki rele Gislène ki pa Haïti ki voye 50 dola pou Tania apre de sa lòt moun yo pa janm relem ankò bon gen ki relem yo di yo tap voye yo pa janm voye anyen si tout fwa bay la se yon kè tou cho te gen yo te di pa gen moun ki fòse. Sètadi, ann pran sa o serye, bon, sitou, bon, m konnen, presizeman, m ap pale avèk fan, avèk fan RL Prod yo, se yo menm ki te wè videyo a, ki te di yo te vle ede Tania depi yon moun ka jwenn kontak Tania. Sètadi, m ap tann repons nou, e vin nou pa neglije, vin nou fè sa, vin nou fè sa, se pa, bon, se yon devwa sitwayen men ki pa, ki pa obligasyon. M rete kwè, e. Tania li menm li trè pasyan lap tann nou vin nou vin bon vin nou fè sa pou Bondye e dotan plis moun bon moun ki poko gen nimewo m yo sitou moun ki pa an Ayiti yo se plis 509 31 81 97 97 sa se nimewo ap jwenn mwen sou WhatsApp e ou ka teks mwen lè ta di ou ka ou ka rele m Map tann map tann nou tout. Ann Nou komanse de vin nou e dotan plis e se pa selman le bagay la fini poum pa pase sa menm si Tania ap vann mwen fok m rann Tania vizit kote lap vann nan pou nou we sa Tania fe avek e Avèk lajan nou ba li a. Apre de sa, m wè Tania kòmanse pran gram li menm. Men, bon jis la genlè pa mal pou Tania non. Apre de sa, bon, map, bon, map tann nou. Vin nou pa neglije. Paske, tout otan nou ede yon lòt. Se konsa e bon peyi a ap avanse, se konsa pou l avanse. M ap tann nou tout, e m gen pou m retounen lendi pou m vin jwenn avèk majistra, pou m ka jwenn espas la. Mwen menm, 15 mil goud la plis 50 dola, m vle kòmanse avèk li. Men nou konnen sa va, bon, se tout bagay chè an Ayiti, nou konnen se pa, se pa anyen n ka fè. Men lap nap avanse avèl kanmenm ann bon ann pa neglije mwen menm bon lè a kòmanse anpil la bon m pral deplase sèlman mwen menm m vle nou rele m pou nou di m ki sa k ka fèt Senmak la deja pap bon pou Tania li prefere tan deyò bò lakay li map tann nou m swete nou bòn patisipasyon ok mèsi. Apre de sa lòt moun yo pa janm rele m ankò. Bon gen k rele m, yo di yo t ap voye yo pa janm voye anyen. Si tout fwa bagay la se yon kè touche w te gen ou te di w pa gen moun ki fòse w. Sètadi an n pran sa o serye bon sitou bon m konnen presizeman m ap pale avèk RL prod yo. Se yo menm ki te wè videyo a ki te di yo te vle ede Tania depi yon moun ka jwenn kontak Tania. Sèl la di map tann repons nou e vin nou pa neglije, vin nou fè sa, vin nou fè sa se pa bon. Son devwa sitwayen men ki pa ki pa obligasyon. M rete kwè e Tania li menm li trè pasyan lap tann nou. Vin nou vin bon, vin nou fè sa pou Bondye. E dotan plis Moun bon, moun ki poko gen nimewo m yo, sitou moun ki pa an Ayiti yo, se plis 509 31 81 97 97. Sa se nimewo ap jwenn mwen sou WhatsApp. E ou ka tèks mwen, lè ta di ou ka, ou ka rele m. Map tann, map tann nou tout. Ann Nou kòmanse ede vin nou e dotan plis e se pa sèlman lè bagay la fini pou m pa pase sa menm si Tania ap vann mwen fòk m rann Tania vizit kote l ap vann nan pou nou wè sa Tania fè avèk avèk lajan nou ba li a. Aprè de sa m wè Tania kòmanse pran gram li menm. Men bon jis la genlè pa mal pou Tania non. Aprè de sa bon map bon map tann nou vin nou pa neglije paske tout otan nou ede yon lòt Se konsa peyi a ap avanse, se konsa pou l avanse. M ap tann nou tout. M gen pou m retounen lendi pou m vin jwenn avèk majistra a, pou m ka jwenn espas la. Mwen menm, 15 mil goud la plis 50 dola, m vle kòmanse avèk li. Men nou konnen sa va, bon, se tout bagay chè an Ayiti, nou konnen se pa anyen n ka fè. Men, lap, nap avanse avèl kanmenm. An, bon, an pa neglije. Mwen menm, bon, lè a kòmanse anpil la, bon, m pral deplase. Sèlman, mwen menm, m vle nou rele m, pou nou di m ki sa k ka fèt. Senmak la deja pa bon pou Tania, li prefere tan deyò bò, lakay li. Map tann nou. M swete nou bòn patisipasyon ok mèsi. Antouka Tania ap tann kichòy toujou men mesye si yon nèg ap fè tour peyi dayiti se sak fè m gen yon seri de emisyon m pral mete sou pye la voix des opprimes ekoute byen tande byen La voix des opprimes e emisyon sa nou deja ap travay sou li nou pral fè yon seri de gwo projè paske fòk nou jwenn sipò tou pou emisyon sa paske nou prale nan bra andeyò nan seksyon kominal ki pi rekile yo kote moun ap viv defwa ou konn ap pase kote sa yo pou mande menm zannimo pa ta dwe ret la epoutan se ayisyen se frè w kap viv jounen jodi a si w wè ou la an repiblik dominikèn ou Gwadloup, ou la Guyane, menm si sèten fwa pou y arive ou pase anpil tribilasyon, ou nan peyi Etazini, w ap fè 2 grenn dola vèt, di Bondye mèsi. Bondye pase pran w paske sila yo ki nan kras, ki nan mizè, se pa bon ou pi bon pase yo. Men, chans pa w la te souri ba ou avan, annatandan, lè ou rive, ebyen Bondye di w fò w lonje men bay anpil lòt pou kapab pèmèt yo rive tou.